Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou gen kèk ti dosye nou pote ba ou nan kad emisyon sila. N sonje ke nan emisyon nou te sot fè maten an nou te pwomèt ou an retou nou kapab vini avèk yon bilan an tèm de moun ki mouri nan kad afwontman ki te gen o nivo de savann pistach. Men m panse ke se pap yon bilan ki ap egzostif. Men fòk nou di ke pa rapò ak sak te pase yè lan o nivo de blòk savann pistach la fòk nou di ke gen o mwen 6 mò e pi anviwon 2 blese nan blòk sila. Te gen anpil bal ki tap tire jiska vandredi maten nan katye kafou fèy. Daprè anpil temwen nan zòn lan gen yon dam ki mouri nan maten vandredi 11 novanm 2022 an. nan kafou Saye nan moman li te pare pou kapab kite kay li akòz afwontman antre nèg ame yo. Bilan afwontman an parèt on ti jan lou daprè enfòmasyon ki rive tonbe ki fè konnen ke genyen 4 bandi ame epi 2 sivil ki yo menm pèdi lavi yo. 2 polisye blese nan kad afwontman jounen jedi an. Abitan yo ki pa fin twò kontan Yo menm antre nan batay tou. Dayè nou te wè anpil video kote ke ebyen abitan yo mete pye yo atè a, y ap trennen yon djed pou yo te kapab rache l. Nou pa bezwen tounen sou kesyon sila, men se pou m pwouve nou ke gen anpil kote ebyen abitan yo p ap kite bagay la pase konsa. Donk si pou yo mouri y ap mouri. Men kite yon bandi kòmsi vin anvayi zòn nan epi tout moun rete lè bra kwaze. Ebyen, yo menm yo pa nan lojik sila. E batay sa m panse ke l kapab rèd paske nèg yo menm sèmante fòk yo rive pran kontwòl Savann Pistach. Apre anpil antite nan pnh lan te pote boure an ranfò pou te kapab tante repouse nèg Gran Ravin yo, ebyen mesye sa yo menm yo al Kave kò yo la nan zòn Kafou Saye, lè yo fòse anpil moun oblije kite kay yo, daprè yon abitan ki li menm ap viv nan zòn sila. Donk, pou lenstan, on a une idée konsènan kantite moun ki tonbe, epi tou, genyen anpil ekzaksyon ki kontinye ap fèt anlè a. N ap antre nan yon lòt koze. Mwen gen yon lòt videyo wi, yon lòt videyo ankò. Ebyen video sa fòm di nou ke se yon lòt to, yon lòt video de 24 segond kote ke nèg yo, yo antre nan cha wi mesye. Nèg yo antre anndan cha, tèt chaje papa. Nèg yo gentan fè tiktok nan cha lapolis la. Alò nan veyikil blende lapolis lan, nèg yo gentan fè tiktok tèlman nèg yo ap kale kò yo. Men, kòm nèg yo petèt pa t gen bon sans pou yo kapab manevre cha a, se sa k fè yo pa t pran cha a paske nou wè ke lapolis konfime ke li rekipere cha a. emisyon sila. Mwen gen yon ti video de 30 segond. Alò m tou chavire nan lòt dosye. Ti video sa, se yon sitwayen ki li menm fè anons sa. Nenpòt ponp ki resevwa gaz, li pral vann li la a 104 dola, n ap boule l. Pou moman sa, nou poko fè ponp anyen. Depi yon ponp resevwa yon gaz la, li pral vann li a 104 dola, n ap boule l. a 400 dola. Epi kounya la, ou menm ou kanpe ou di depi yon gaz antre nan ponp, pou yo boule. Mwen menm m pa pou gaz la vann 570 goud, men ban m di w bagay sa, e bagay lach! A e deklarasyon lach! Epi tou, piga ankenn moun ap vin entèprete deklarasyon m kòm kwa m se moun ki ta swadizan ap sipòte Ariel. Ariel de tchwenk! Nou konnen, m pa nan moun ki ap fè moun abi. Men ekoute, jounen jodi a la mezanmi. Si pou nou fonksyone, fòk nou fonksyone. Fòk nou fonksyone paske se rara n te konn ap fè nan lari. Nou fon pakèt tan n bloke. Nou mete barikad, nou fè rara. Anyen pa mache. Hein? A tèl pwen, nou tèlman itil yon seri de moun paske gen nèg la ki te bezwen fè politik yo, yo pase sou do nou. Yo fè politik yo. Yo fin fè politik yo, yo negosye. Epi yo fin negosye, epi yo pa mande pou gaz la desann. Bann egare. Donk sèt istwa yo de di patati patata nap boule ponp, ebyen mwen m panse ke lapolis ap ba nou bon bal jou. Paske nou pa janm fon bon mouvman vre. Ou wè sak tap fèt nan lari an lan, si l te yon bon mouvman, li tap fòse Ariel retire sou kòb gaz la. Mwen m pou bon mouvman. Men. M pa nan mouvman fake yo. Nou tande? Tande non, an n tou fè tranzisyon sa a. Èske bandi pa gen bal ke lapolis nan peyi a? M pa konprann anyen non. M pa konprann anyen. Gon videyo de 59 segond ki deja viral sou rezo sosyo. Videyo kote nou wè sa a. Sa k ap pase konsa? Yo di Kanaran mouri, yo di dirijan tonbe, nou t ap ri. Ok Kana an poko delivre mezanmi Aktyèlman la Kana e nan pasaj li ye Kana an poko delivre Nou poko ka mouri Nou fèk kare lite nou fèk kare goumen Nou fèk kare kanpe pou zòn nou Pou pèp ki san defans la pèp Kanaran Nou fèk kare la wè sa m di w lan Lè lakay mwen m poze m la map pase ti bagay mwen solèy map pase ti bagay mwen kap pouri vye grenn bagay m gen nan kwen depo kap pouri nan kwen nèt anndan map retire yo met deyò retire yo nan vye po bagay map pase yo solèy mezanmi tanpri poko poko pale de lamò nou poko ap mouri ou konprann pou moun ki panse nou mouri yo moun yo mèt poze ret branche nan wikenn nan la m pral fè w parèt prezans mwen sou lari a tande map fè w parèt prezans mwen m pral frape kèk kontan. seri nou tande. Kòmsi pou yon bandi posede tout bagay sa a hein di m non tout sa m ap gade la yo pou se minisyon yon bandi posede mezanmi bon kilè peyi sa a n a pral yon souf ladan l paske pa bliye bandi yo yo menm yo la pou mal tande byen wi yo la pou mal yo la pou touye yo la pou kraze. Yo la pou brize. Lè yon bandi parèt, li montre w tout sa kòm minisyon ke li genyen. Sa vle di, bagay yo pa piti. E ki di Kanaran, ou pa ka di je nèf non. Hum! Sa vle di, ou wè bagay yo anpil nan men nou. Je nèf plis parèt kòm yon estrikti politik. Lè l vle fè lòbèy, li fè lòbèy. Lè l vle bloke l bloke, lè l vle pou moun mouri, li mouri pou afè l mache. Donk se konsa li fonksyone. Lòt yo yo menm, yo antre nan lojik mòtifè a. Pase fòk yo touye, fòk yo kraze, fòk yo brize. G9 la touye tou wi. Men, li fè afè l de manyè klasik. Ou pa konprann non? Li konplis de manyè klasik nan yon seri de bagay. Paske ou wè sa k sot pase la nan Site Solèy. Anpil moun mouri. Men nou konnen moun ta pral mouri konsa. Poukisa nou te fè sa a? Nou konnen nou ta pral negosye. Poukisa n te oblije kite san koule? Kounye a la ou pap tande bri yo menm. Bon konprann non? Ou pap tande bri yo menm. Epi, lòt kote yo menm, lòt gang ap bay pwoblèm. Babekyou, E la a ou te di pou lekòl louvri a? Nan peyi sa a wi. Ou bliye si nèg Gran Ravin yo se kriminèl yo ye? Ou bliye si nèg e kòman kote sa rele kanaran yo se kriyèl yo ye ou bliye men ni sa vle di bagay yo rèd rèd rèd nan degonn nou m gon yon zanmi m wi ki toujou voye anpil kòmantè pou mwen sou chanèl la ou wè kòmantè sa m ap just lage l pou nou tande l paske ou wè misye Misye toujou pale lò. Ann tande reyaksyon l pandan yon ventèn de minit sou anpil dosye k ap pase nan peyi a. Monchè, a chak fwa ke m di m ap fè silans, m ap swiv pito yon seri de bagay k ap pase sè dènyè jou la, sè dènyè tan la anndan enstitisyon lapolis la. Fas a bandi. Ou konprann? Kap fè zafè yo nan la repiblik. Mayen kè men, mayen kè, mayen kè. Bon, m konn ap kenbe kè a e tout otan ke ou menm ou poko ou poko fon emisyon sou sak pase a. Men imedyatman ke ou fè emisyon sou li mwen menm m oblije m oblije bay opinyon pa m menm. Mon chè, wè bagay ki pase yè a kafou fèy la, menm son bagay jiska prezan, map chèche konprann pye l, tèt li, ren l, m pa ka konprann li. Ou konn sa fè m di w sa? Kafou fèy, li se alye Kris la. Spesyalman kote ou tande atak la te fèt la, se zòn Kris la li ye menm. Lè m di w zòn Kris la, se a di se sou kontwòl Kris la li ye. Se nèg Kris la ki nan ling nan. Sa k fè m di w sa? Se nèg Kris la ki nan ling nan. Paske se wout sa a nèg e moun kafou fè lè yo pa vle pase pa laboul, kataraz etc. Ok se li menm yo pi fasil fè sitou pou bis, kamyonèt ki fè trajè kafou yo e ki fè gen ladan yo tou ki fè Leogane tou. Tande frèm. Ki fè wout sa a, yo pase pa Sen Jid e al vire pa ti kajou bagay sa yo etc pou yo pou y al parèt Fontamara bò anfas plas la sou kote Sogebank lan. Pou yo ale Kafou. Majorite polisye ou tande yo di w ki abite anlè sa y ap di w se polisye ki fèt nan zòn, ki leve nan zòn, ki gen papa yo gen kay nan zòn, yo menm ki abite nan zòn, ki di yo p ap kite bandi vin pran zòn, se lòtbò. Tout polisye sa yo nèt Nèt nèt nèt se baz pilat epi kris la tande zanmim lèm do baz pilat la sa vle di baz pilat genyen trône li anlè a tou tande ensi ke kris la nèg yo atake Se vre, bon e sa yo di, nèg yo atake. Men, m plis kwè nan enfòmasyon ou di kote gen yon cha ki ta ap voye bal sou gran ravin nan. Ok, ki fè nèg yo ta riposte. Pase sonje byen RL, raple w byen sa m pral di w la w. Rele team asansè ki gen nan tèt li aprè kaporal la ki se Mistè Titeryòs aka nèg M 30 lan. Konprann? Nèg sa yo pa nèg sa yo pa met pye yo atè konsa frè. Non, depi ou wè yo met pye yo atè, konn te gen bagay, te gen koze zanmi m. Te gen koze. Sa ka rive, Gon group neg yo te gen dwa voye neg yo te gen dwa febli e remed di bon yo gen nan neg yo ke popilasyon pran yo touye yo rache yo brile etc men men mwen menm tankou m tou di mwen menm fok yo banm prev Lè m di prèv la wi e ok m tande nan video m wè Jonas poste e lòt poste ou menm ou di l tou ke nèg yo ke yo montre y ap rache yon dread bagay sa yo men kot zam ki te nan men l lan? Kot zam ki te nan men l lan? Èske w konprann? Wi son bandi nou pran nap leche kot zam kite nan menl lan kot zam nan ok sa se sa son premye pwen m touche e kout bal ap pete kout bal ap pete kout bal ap pete moun ap kouri rele anmwe bagay se si se lot bò kwèdèk yo mande ranfò cha Al bay ranfò. Tande byen zanmim. Gen yon antèn ki anba figi a antèn sa yo mete l nan baz ansyen gang ti je a e la ti je te anlè a anba figi a yo te mete yon antèn la lè ti je vin pa la ankò yo mete yon antèn la nèg gravin yo te gentan pran antèn nan tande frè m tande frè. Nèg gravin yo te gentan pran antèn nan. Nèg yo te gentan pran antèn nan epi ap file bal kounya sou komisarya a ki anba a. Ok, y ap file bal sou komisarya a ki anba a nan savann pistach la. Tande frè m. Polisye te gentan vole, sa ki te nan antèn yo te gentan vole kite antèn nan bay nèg yo. Nèg yo te gentan pran antèn nan. Ok. Kout bal, kout bal, kout bal, kout bal, kout bal. Cha m tande cha monte anba kòp. RL. Pon polisye fè figi l di ankò. Menm jan lòt polisye vòlè sa a. Ki te fè videyo 2 novanm sa a m kwè. 2 novanm? Ou premye novanm? M pa sonje a. Videyo foulay li a li te di, li te di o wi li te sou moto. Nèg yo tire sou li, l vole, bagay, bon m pa retounen sou misye ankò, ou konn tout sa m te di de li yo deja, epi jiska se lòt vòlè parèy li a t ap fè videyo, nou pran l, nou pran misye, nou pran l, nou pran misye, y al pran misye sou tèt pye bwa kote l te ye a, ok, y ap bay moun manti. Pou yon polisye ret sou yon gwoup pou l ap di, o, jan l te repete l la nan vòy sa, m ap repete l konsa tou, M pa ka pèdi mo a tou, e kreyòl m ap pale tou. Fò polis ap kanpe ou la di yon moun ap pale kaka, o wi, depi Mateli menm li l ap batay, l ap se si, l ap se lòt bò, kwèdèk. Mesye, gen youn nan polisye yo ki di ankò sou e nan voice lan ou bay la, e pa sèl ou menm ki bay li tou, m tande l sou medya pa m TV tou, e ke cha a te gen 4 squat ladan l. Swat ou squat mpa konnen he ou di yo a ok swat ya eskize li te gen 4 swat ladann e pou mesye ooh pou yon nèg avèk yon 9 milimet oubyen yon 45 mpa konn sak te nan men li oubyen yon glòk peu enpòt. Men, tout non sa yo, li fè pati de 9 milimèt. Glòk, ou ka di glòk 45, ou ka di 45, ou ka di 9 milimèt, etsetera. Pou yon nèg avèk yon ti zam konsa nan men l, bon m pa mete gwo zam, yon ti zam konsa nan men l, li apwoche bò cha a alèz konsa, hein, epi nèg k ap fè videyo l yo, yo pa lwen avèk cha a, Yo kanpe yap fè video. Lè misye prale al manyen lan yap pale etc. Lè misye frape pòt cha a. Ou pa tande anndan cha a fè fè eko bing bing bing. Sa vle di son bagay ki vid pa gen anyen anndan l. Hein an te gen 4 swat anndan l. Nèg sa a pa fè paswa. Ache aaaaaaaaa chèlbè m te wè yo tap fè dènyèman lè yo tap pral kay vitelòm nan lè yo tap montre yo lè yo ap montre anndan cha yap montre kòman yo pozisyone yo ki zam ki nan men yo yap montre kòmsi kòman yap rechaje zam yo en nèg sa pa fè paswa janm te wè yo tap montre video o wi lè yo tap pral pran kontwòl vare a nan men babekyou a. Hein? Genyen ladan yo ki te kab a chèn bal nan kou l bagay avan l monte cha a sa a? An te gen kat anndan l? Misye parèt la alèz konsa l ap frape l epi an epi cha a menm ap fè eko sou konn son sou konn son tono vid? Hein? Sou konn son tono vid bim bim bim bim? Ooh mesye nèg yo mechan nèg yo mechan kas swat sa yo bon yo te sipoze mouri kòm peyi yo a pa euro vre epa pa pa epa epa epa li pa fè pati de eròp li pa gen euro ladann se goud yo te sipoze mouri an goud wi an ipolit wi baz an petyon konprann. An biyè sa yo pase yo k pi gwo, 500 goud yo, 1000 goud yo. Yo te sipoze mouri an Petyon e Ipolit. Anh. M pa pral di an ewo pase nou pa fè pati d'Ewòp, nou pa gen ewo, nou pa gen ewo lakay nou. Ou konprann? Nou pa gen ewo. Nou gen yon ki ti goud. Yo te sipoze mouri an goud. Anndan cha sa a. Fè nèg yo fè paswa. Depatcha yo pak an pak. Ok. Apre sa, vin gen yon lòt videyo k ap sikile, e la Titerios parèt ladann nan. Ok. Kote nèg yo mete dife nan cha a. Nan menm voice la ankò yon polisye di, nèg yo tante voye yon boutèy sou do cha a pou yo te met dife, cha a pa pran dife. Se kòm nou pa wè videyo kote yo montre y ap remòke cha a. Tande RL janw dil la m dakòl nou pa wè video a men si pase nèg yo te di nan video a li mèt se pouse yap pouse cha a yo prale avèl gran ravin tande li mèt se pouse yap pousel yo prale avèl gran ravin e lèw wè yo tap diw tim asansè a se tim nan ki te atè a vre tout nèg yo nèt te atè a sak te andan cha a Pòt dèyè cha a ouvè, gen youn nan nèg yo kanpe nan pòt cha a. Tande! Gen youn nan nèg yo kanpe nan pòt cha a pa dèyè, epi pil lo nèg yo atè a. Hein! Epi gen yon kote nan videyo a w'ap wè, w'ap wè moto nèg yo pake bò cha a. Tande! Moto nèg yo, moto nèg yo pake bò cha a. Sa vle di, pa gen anyen k di, yo pa ale avè l. Men si yo pa ale avè l, RL, Ou wè cha sa a, nèg yo kreten anpil. Si yo kite lapolis remòke l, yo te sipoze brile cha sa a an sann. Se kaka sa k te sipoze rete kòm yon moniman nan wout sa a. Ou konprann sa lè m di sa? Paske lapolis pran figi moun. Pou ti latrine san pot twop pou yo antre al fe kaka yo vle. Paske nou pa ka fe kach ton bagay. Nou di nou komande bagay. Le cha sa yo vini paket tole. A woloy anmwey bagay. Nou pral manye yo. Cha yo vini. Cha yo se si sa se m di oh. Pou ayisyen ap fe tout bri sa. Hein pou 18 cha nou komande. Yo pa menm ba nou on ka ladann. Hein 4 grenn pa yon ka nan 18 Yo pa menm bann mwatye ladann ki se 9 Hein Pou yo te ba nou yon ka ladann pou mwen menm O mwen fòn te ka jwenn 5 ou 6 La di nou jwenn yon ka nan 18 la Konprann Bon l te sipoze 6 pou l on ka M pa nan 5 lan 6 grenn. M te ka di li yon ka. Kay t ap rete 12 dèyè. Ok? Ki t ap ret 12 dèyè. Èske w konn sa m vle di w? Nan 18 la, la m te ka di e yo ba nou yon ka ladan l. Yo ba n 4 grenn. Pele pete. Bon. Ti Lapli li menm te gentan gen kontwòl cha yo. Li fè voice note li sòti, li di a, Ayiti fèy papye yo ye. Efektivman. jan l te di l la. M gen lenpresyon yo poko touye enpe polisye anndan cha sa yo, gèlè se kè sansib bandi yo gen pou yo.